gen anpil pwoblèm. Men, anvan nou pale de pwoblèm yo, m ta renmen mande w padon, mande w padon pou tout peche ke mwen fè. Mande w padon pou tout peche lemonn fè. Wi. M ta merite fè sakrifis. Ou ta padone nou peche nou. Lè m sonje sakrifis de la kwa ke ou te fè, ou soufri, ou soufri pou nou, ou pote yon kwa, y ap kale w e w ap di, Père, pardonnez-leur, car Ou pran l jan l vini an. Ou soufri, ou te gen yon bi pou sove nou. Ou kenbe bi ou jiska lafen. Ebyen Jezi, nou gen pwoblèm avèk maladi sa ke yo rele kowonaviris la. Mwen di w sa men ou m konnen ou konn sa deja. Li du Men lè map gade janw te soufri sou la kwa pou nou Ebyen nou menm tou nou vle aksepte soufrans lan Bon saw te di ke Que la volonté de Dieu soit faite et non la mienne Rive yon kote lè soufrans lan de mal rive pesonn. Nou di w mèsi dèske nou konnen chak moun sanse konnen ki jan pou yo pwoteje tèt yo. Men ou konnen gen anpil bagay ki fè ke Nou menm nou pa ka pwoteje tèt nou byen jan nou ta vle a. Si w pran yon fanmi k abite lan menm kay, manman, papa, pitit, sitou si kay a la pa gwo, so wè sa yo mande n pou nou fè a moun sa yo pa ka fè l. Map panse la a moun ki Ayiti yo tou, men m konnen ke moun Ayiti se par la relève yo dòmi. Yo pa vrèman dòmi youn sou lòt. Se par la relève. Sa vle di ke lè yon je yon pati ouvè, yon lòt je fèmen. Dayè fò moun veye kò yo tou. So sa pati sa a bon pou yo tou. Li pa bon lan yon sans, li bon lan yon lòt sans. So beni syèl è kontraryete. Nou vrèman pa konnen poukisa ou mande nou pou n aprann gwosè sakrifis sa a? Yon viris ki transmèt fasilman fasilman pou wap gade manman papa pitit gendwa ale de kou yon sèl fanmi an hein pou wap gade moun ki estropye non jezi bagay sa trop men m konnen ke Nou vrèman pa fè bagay yo byen pandan konfinman an, m reflechi pou m wè, mwen wè kantite erè m fè nan lavi m e m ap gade kantite erè ki fèt, m wè bagay sa pa soti lan nou menm. Pou kòmanse. Nou dyabetik, sosyete a rann nou dyabetik tou. Se pa ou menm, Jezi, ki rann nou dyabetik, se sosyete a. Tou sa n ap manje chaje suk, chaje sèl. Yon lòt pati vle fè plis kòb ke lòt. Bagay sa vin tuye tout moun konsa wap manje w seleba yo pa konn sa yo ye sosyete a tuye tuye nou nèt. Enben Jezi map mande w kouraj paske. Kouraj ou te genyen pou sipòte kwa a, m ta mande w pou ban nou li, ban nou kouraj sa a. M ta renmen tout moun mande w li endividyèlman pou w ba yo kouraj sa a. Paske kwa sa a k ap vini pou nou la a, Pou pou pou pou septanm nan la oktòb novanm desan atanw diran di jiska menm janvye fevriye mas diran epòk e bral fè fwa se epòk grip la menm so kwa sa ke nap pote a m deja wè ke nou pap ka distenge kisa ki Ki grip ki pa kowona avèk grip kap kowona. So moun nan nenpòt moun sou met nan tèt ou gen kowona ou gendwa toufe san se pa kowona kap toufe w. Nou ou wè Jezi yon seri de la peur kap vini pou nou la. La pè a sèlman gen dwa pote w ale. Sa se pa ou menm ki pral renye, se se pa se pa se pa ou Jezi, se pa Bondye, se se yon lòt lespri ki pral mennen latè la pou pou sa k ap vini an. Ebyen Jezi, m vin la jodi a pou m di w m ap ramase kwa a. Map ede w pote kwa. Paske m konnen ke wap soufri anpil pou wè sa kap pase. M su ke kè w fè w mal anpil pou w wè sa nap pase la a. M santi l, m gen prèv ke ou pa kontan. Ou pa kontan. Men menm fè sa ki byen an li pa fasil non. Bagay la tèlman rèd jezi fò ta di ou pa gen m pa ta ka jwenn anyen hein pou m ta di w lè m ap panse a bagay sa sèlman. pou le moman prezan. On dirè tout sa ke w te fè pou nou, tout efase lò sèlman nou nonmen non viris sa. Sa se unfair e sa pa soti lan ou menm. M si sa pa soti lan ou menm. Imin sistèm nou ki fèb la se pa ou menm. Se pa ou menm ki fè imin sistèm nou fèb. N ap plede manje yon bann bagay ki toksik, imin sistèm nou fèb. Men Jezi Espri dou sakrifis ke w genyen an, nou ta renmen imite l. Imite l! Kouman bagay yo ye kounye a la a? Ou prèske pou kont ou. Chak moun pou kont yo lan pwoblèm pa yo. Moun nan lè l al lopital la, li pou kont li. Li pou kont li, menm enfimyè a k ape avèk doktè a k ap k ap trete l la, yo pou kont yo. Yo pa jwenn vrèman ankadreman moral spirityèl yo pou kont yo tout moun delese ou konn sa rele delese wi jezi paske ou mouri sou la kwa ou konnen jan ou pou kont ou sou kwa wap pran baton lan men moun e san ke ou pat fè anyen sa ki pi rèd la. Ebyen Jezi m gen anpil mèsi pou m ta di w lè w ap panse lontan. Men pou jodi a, m pa jwenn anyen pou m ta di w lè m ap panse a sa kowonaviris pare pou nou k ap vin la a. E m vle kontinye kenbe pye w. Menm jan manman Mari. Ajenou devan pye w lan lakwa, devan kwa a, m vle ajenou devan w tou, Jezi. Paske se ou menm sèl ki ka entèveni pou nou devan Papa w pou w esplike pwoblèm nan, pou w mande pitye pou nou. Nou vle pitye pou nou. Enben Jezi, men sa, mwen rete konsa, M pa jwenn, an nou bliye sa k te pase avan, m pa jwenn anyen pou m di, pou m di mèsi. Non, fòk mwen di mèsi. Men chak fwa m panse demen m pa konn kouman demen ye, fò ta di mèsi sa, li pa vle di anyen. Sa, se dyab la. Se evil. M konnen ke Jezi, ou konnen kijan pou retire, pou kraze tèt Satan. So lafwa nou an jwe la anpil anpil anpil anpil anpil. M leve m wè yon bèl solèy pa gen lapli m ta ka di w mèsi Jezi. M ta ka di papa Bondye mèsi. Pa ta gen pwoblèm pou m ta di mèsi. Men apre sa lè w kalkile bouskeman soufrans moun yo pral genyen, kijan yo soufri menm ke yo pral mouri, kijan yo soufri pou yon dizis rantre sou yo fè moun yo soufri konsa, Bagay sa m santi ke ou rete pou ap gade bagay sa Jezi gen yon bagay ke nou fè ki pa sa e m santi menm lan mwen menm m pa santi mond lan vrèman yo humble. Menm lan mwen menm mwen santil tou. Jan nou te derape a sou tè a nou fè sa nou vle nou nou nou nou pa panse a lòt yo ou konprann pou yon ti moman la viris la ban nou fwèt li mete nou chita bon nou te gentan paka fè yon ti moman chita lakay an famiy nou te gentan bouke. Nou pa gen espri de sakrifis ditou. Nou nou fonde famiy, men nou pa gen espri de famiy. Fò ta di nou pa viv pwofondeman. Nou gen vrèman anpil bagay pou nou repwoche tèt nou. Paske, m vin mande w padon tou, paske m ap gade Pa mwen sèl m wè konsa non. Nou pa gen tan pou n reflechi pou nou wè jan ke nou bezwen chanje kè nou tou. Nou toujou ap panse a siksè, kijan pou nou gen pi plis, kijan pou nou pou nou diferan de lòt la. Se sak lan tèt nou toutan, toutan. Nou pa vrèman ap panse kijan pou nou ede lòt la. Li pa otomatik konsa. Li pa vre. E menm ke nou ta di ke nou pral ede lòt la, li gen dwa gen yon lespri pa dèyè, gen yon bagay ke ou pral jwenn kanmenm pi devan. Nou pa pur. Nou bezwen yon sèten purifikasyon vre. Nou bezwen vin pi pur. M santi l, m santi bagay sa se yon bagay spirituel tou, ou bezwen lòm purifye. Wi paske jan nou brale la, jan nou te brale la, nou te trop poutèt. Li te trop pou tèt li. E sela, mwen di li pou nou, pou chacun de nou. Li pou fè mea culpa, li ka bagay sa a ka pi gran ka yon moun ke yon lòt, men nou tout genyen l antan ke homme, nou gen sa lakay nou. Nou gen lògèy, nou gen lanbisyon, e nou pa rele yo lògèy, nou pa rele yo lanbisyon, nou ba yo bèl non, kounye a la yo gen bèl non. E bèl non yo genyen se ki ve di ke nou pa menm ka wè nan ki eta nou ye. E m panse m pa konn pou ki sa men m panse ke Bondye m vle met ban nou fè yon ti chita pou nou reflechi. Li ta renmen n fè chita pou nou reflechi. E byen. Saw ban nou fè a nap pranl nap pranl konsa li vrèman difisil pou soti pou al lon market bon mwen menm janm soti a m gon on face shield mwen gon plastik m gen gan plus m gen on mouchwa pou mare tèt mwen plus Mwen genyen e e nòmalman tout sa w konnen yo mande pou pwoteje tèt ou a m genyen l sa pa anpeche ou rive lan market la pou anplwaye ap touse li menm li san San mask lan figil lap touse. Ou tande Moun nan gen dwa etènye tou se pa fòt li etènye pa gen siyal pandan se tan viris la li menm depil fin fè dega lan ou menm sak enteresel se soti pou lal jwenn yon lòt moun soti pou lal jwenn yon lòt moun Se sa k enterese l. So l ap fè w touse. E peryòd sa k ap vin la a, se peryòd tous li ye, viris sa a pral fè moun touse. E yo di w, yon moun touse, goutlèt la ka rive jiska Bon yo mande pou moun fè e yon mèt, men li gen dwa rive jiska 4. Gen bon moun yo 6 6 fit, li ka menm rive jiska, li ka miltipliye pa 5. Fò ta ka fè omwen 25 fit de lwen, paske tèlman lò moun touse, bagay sa ka rive lwen. Nan kisa nou ye la jezi. Nou fok nou fè yon bagay. Nou fè yon bagay ki grav grav grav grav. Peche pam nan. M vin konfese li. Se ke mwen menm anpil fwa m panse m bon m pa bon. Anpil fwa m panse m ap fè bagay yo byen e pa vre. Se peche pam nan sa. Siprice pam nan sa. E se yon li grav. Janm dil la m pa jwenn mo pou m esprime l byen men li grav. Li pa dwe konsa. Ou fèt pou konnen ke ou son pechè e pou toujou chak jou pou gade kisa w fè mal pou repare l. E mwen wè jan ke m ap viv konsa san konsyans lan, yon dal moun ap viv konsa san konsyans. San konsyans. Chak jou ap viv e nòmal, yo pa janm analize tèt yo pou yo wè, bon m te wè tèl moun entèl, tèl bagay, kisa don, kisa m te dwe te fè l ki pa t bon? Nou pa fè mea culpa ankò e konsa nap viv konsa konsa konsa men sa paka kontinye konsa pwoblèm ki lòt la ki sou kote w la wap fè anpil efò pou pa wèl anpil efò wap fè pou pa wèl. E lè ou wè l la, se par la force des choses, e si ou ka pwofite de moun nan, ou plis gen tandans pwofite de moun nan. Sa pa ka kontinye konsa, e li vrèman anpire, li vrèman grav. Pwoblèm sa a rive lwen. Kounye a, fò moun mete mask pou pwoteje lòt la. S on sakrifis li ye pou w mete mask la pou si w ap touse, omwen li p ap gentan rive depase 6 fit la si w gen mask la nan figi w. Depi moun nan kenbe distans lan Si w pa gen mas la ditou, gen moun jiskaprezan yo konnen bagay la son maladi l ye, yo pa vle met mask la jezi. Yo pa mete l. Si mwen menm m oblije ap mete l doub, mete l pou mwen met pou lòt la. Ou mizerab. Ou vle m di w mèsi Jezi nan tan sa kounye a la? Li difisil, m pap ba w manti. M pa jwenn anyen pou m di w mèsi la. M pap ba w manti. Sitou lè m ap reflechi Lè w m ap reflechi lan tan lontan, m gen pakèt mèsi pou m di w. Men lè w ap reflechi sa k bral pase a la, kounye a la, bouch mwen fann, mwen bèbè, m pa ka pale, tèlman m ap imajine, lan sèl touse ki dega k ka fèt. Men m vle fes li avè w. M vle l, m vle pale l avè w. vle pale l avè w. Menm jan bèl solèy sa a ka leve, li ka gen yon reyon iltravyolè ki tiye viris la. Bon, solèy la leve ba isi, kanmenm, avèk mechanste k lan kè dèzòm, viris la kanmenm miltipliye bò lakay nou. paske yo pa vle met mask la. So ou wè yon ti sakrifis pou nou fè met yon bagay lan figi nou. Senpl konsa pou ka sove lavi yon lòt la nou pa vle fèl. Vin lavi ou vin depann de lòt la. e lòt la k pou deside si w ap viv ou pa. So li prefere deside pou l pa mete l. Se grav sa. Imajine tout moun mete mask yo. Jezi. Tout moun met mask yo. M deja wè ke maladi a ap konteni. kontni so yo pa bezwen al lopital pou yo alarme doktè avèk enfimyè ki deja overwhelm. Lè w gade yon enfimyè ki abiye pou l ap travay anndan kote l ye a de la tèt jisko pye sou konn se yon astwonot se t efreyan sa. Se te freyan. Men, m ap fè efò, Jezi, lò m panse jan w pa t janm plenyen avèk kwa w t ap pote a, m ap fè efò pou m pa plenyen. E m ap di ke. Menmsi mete 2 mask, mnmsi met face shield, menmsi se pat sa m ta vle, men m aksepte l. Paske mò te aksepte soufri sou lakwa a. M aksepte l paske sa ta ka pèmèt mwen sove lavi yon lòt. Si m gripe, m pa bezwen Touse sou moun map gen mask mwen nan figi map pranl map pranl map repranl li pa di kè map kontan map ri paske moun toujou oblije mete yon mask men map oblije pranl paske ou pran tout soufrans su la kwa pou ede nou ou aksepte Ou pat mande papa w pou vin vanje nou? Ou di pardonnez leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ebyen. M pral di w mèsi, men mèsi sa a, se lan espri de sacrifice m ap di w mèsi a. Lan lespri de imitasyon m ap imite w Jezi. Map di mèsi pou max la map mete lan figim yo. M pa jwenn mèsi poum diw pou anyen, map diw mèsi pou mask la kem mete lan figim nan paske sa te ka pi rèd. M diw mèsi chak fwa ke map fè social distancing. Sa te ka pi rèd. Li rèd anpil lan fwaye yo lè w kalkile mari avèk madanm en se kòmsi moun yo separe paske si youn ap touse lòt la pa ka fouti apwoche twòp. Moun k ap touse a fò w ba l chanm apa. Epi se konsa maladi a spread anpil. E moun kap touse a li ka sove lòt la. Li pa touse sou moun nan. Li rete, si se yon chanm yo ba li, li rete la. Anpil amou! Se fò nou swiv egzanp ou Jezi pou nou ka reyisi batay sa. Se vre man, si nou pa kenbe pye w, pou n imite w, pou jan w te fè fè w enbleman sou lakwa, aksepte gwosè soufrans sa a, fò w pote yon kwa ke w pa merite, pou y ap rele w vòlè ou pa vòlè, pou y ap kondane w konsa, ebyen ou te pran l avèk kè ou te pranl jiskobou ebyen si soufrans korona viris ap ban nou an ou pral wè paranw ki a risk ou oblije se a distans ou rete wi wi paske si ou se yon granma ou a risk. Timoun paka paka ou paka nan chita bobo a timoun nan peryòd fredi sa kap vin la gen bagay sa menm menm menm ebyen map gade sou ou Jezi paske ou bay egzanp pou ke ou pran soufrans ebyen soufrans sa yo nap pran yo de menm ke yon jou ou te resisite. Papa w te fè w resisite, nou panse ke yon jou tou wa retire n anba viris sa, men pou le moman si se volonte pa w nou pou nou soufri, n ap soufri e mèsi dèske Sayen sa travay li wè kouman pou n ta pwoteje tèt nou. Men sa pral mande ke tout moun fè la menm choz, se ki nè pa fasil, konnen ke nou se egoyis. Ni mwen ni nenpòt moun nou tout menm jan. Mwen menm map fèl pou ou poum k ka imite w map fè sa byen si m pral wè yon moun map kenbe distans mwen m pap di m pa pral wè moun nan paske si moun nan moral li pa bon fò m al wè l pou m pou m ede li fò m al wè l pou m ede li men se a distans. a distans. Yon moun pran kouraj pou wè ou pa ka al lan bal ankò, ou pa ka al lan restoran, ou pa menm ka al lan legliz jan ou te konn ale yo, tout moun a distans, tout moun a distans, e bagay la weird, li weird, li weird. E, e, gen anpil moun ki lan stad denial toujou yo paka kwè se lan sa ap yo viv yo vle yo vle vi yo tounen back e yo diw ke vi a poko ap tounen back paske virus sa lap mute gen mutation lè fini li toujou la se pa yon virus se yon fanmi virus ki toujou la e o kontrè chak fwa li vini son fòm. ap ban nou anpil pwoblèm e bon bagay ki brale konsa enben se sèl atitid paw la wi atitid damou ki pou retire nou ladanl fò youn renmen lòt lèw gen maladi a ou pa ou kontenil ou pa spread li e menm ke ou pa gen maladi a ou pwoteje tèt ou tèlman byen ke yon fason ke pou pa pranl pou pa potel ba yon lòt. Paske si w pwoteje tèt ou, lè w rantre lakay ou w p ap bay moun li. Lè w al deyò, lè w rantre, pou gon bann kòve Jezi pou moun fè wi. M ap fè yo, m ap kontinye fè kòve paske ou te fè kòve sou lakwa. Pou lave rad ou te soti nan makèt la, yon bann bagay, yon bann bagay, oubyen si w t al vizite yon moun a riks, yon bann travay pou fè Jezi. Pa ka di mèsi pou sa. Men m ap pran kouraj, m ap di mèsi dèske omwen nou konnen pou nou fè sa, nou konnen savon avèk dlo ka ka voye viris la ale, enben n ap n ap savonnen. N ap savonnen. Nap fè sa. E Nou vle ou ban nou kouraj ou pou nou fè anpil bagay byen. Pase ke si nou gen pwoblèm tansyon, si nou gen pwoblèm e fat nap manje mal tou, toksisite lan kò nou, nou pap ka gen bon immune system poun fight avèk bagay sa yo. E. Dèfwa Jezi, se dekourajman ki fè ke moun yo kontinye lan woutin y ap fè, y ap fimen, y ap bwè alkòl, dekourajman. M ta mande Jezi, lè w ap di, Papa, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, pou l pase pran moun k ap pran alkòl yo, k ap pran sugar, nou tout dyabetik yo, tout moun ki alkolik, tout moun k ap fimen, tout moun ki gen maladi, ereditè yo dèfwa se depresyon ki fè sa epi pa seme sou sosyete a tou sosyete a yon seri de manje yap voye ban nou pou nou manje ki pa sa yo met seri mete yon seri de bagay ladan ke nou pat sipoze pran ditou sa se yon gwo krim kont limanite men pa gen moun ki wè sa moun paka pale sa men Jezi. Fè espri dirijan yo ouvè sou sa, pou yo ka vini avèk de pwosede pou moun pa manje bagay ki toksik, pou imun sistèm nou ka strong pou n batay avèk fanmi kowonaviris sa. Nou mande w sa, pa paske nou bon non, paske nou konnen ke jan ke ou renmen nou, e nou konnen ke ou padone nou deja. Ou te mande papa w pou padone nou. Wi Jezi. Pou yon moun kap mande padon ou wè yon ti jan pale yon ti jan angran. Non. Mwen di sa paske m konnen jan w renmen m. E sak fè jodi a m vin mande w sa pou asiste nou nan soufrans lan epi pou n pran soufrans lan a kè avèk amou Epi chanjman an gwo, s on gwo chanjman men nou deja konn kisa pou nou fè pou fòl la kap vin la a pou l pa pi grav pase sa. Pou twòp moun pa mouri Senyè Jezi. Jezi ou konn ou rantre lan tout ti detay, m remèt sa lan men ou. Mèsi.